Epi nou kapab vini avèk leson de la semèn. Men li pa lòt ke Wayòm Bondye aba Satan ki fè de deklarasyon konsènan André Michel ki chanje idantite André Michel e ki chanje m ta kapab di non André Michel anpil bagay ki di e pwi on va revni an kèlke sòt avèk sèt afè ki fè bokou de bwi. En tout cas, nou trè kontan avèk ou e se deja parti pou votre emisyon. Nou prale nan bon repo. Bon repo kote ke gen yon fuziyad ki fèt. O mwen genyen 2 mò. Alò genyen m ta kapab di euh, pa mal de vèsyon ki ap pa sikile sou koze sila. Fuziyad a bon repo, o mwen 2 mò e plizyè blese resanse. Tande byen. Omwen genyen 2 moun ki pèdi lavi yo, pami yo yon DJ ak plizyè lòt ki yo menm sòti blese nan kad yon fiziyad ki fèt samdi aprè midi sou plas piblik Bon Repo. Eleman enfòmasyon preliminè yo ta fè kwè ke fiziyad sa a li fèt nan moman yon gwoup moun tap pare pou al enstale yon chèf gang nan zòn nan. pou kapab gen kontwòl espas sila epi tou aktivite komèsyal yo. Humm tèt chaje se gwo koze wi. Tyori sa ki fèt nan sware samdi 10 septanm nan, ebyen se 2 mò ak plizyè blese ki anrejistre. Daprè enfòmasyon nou rive jwenn, ebyen gen yon sèten de Ti Toutou, youn nan 2 moun ki pèdi lavi yo a. Li te pare pou l te kapab enstale tèt li, Se nèg Kanaran yo ki t ap enstale li, yon sèten de Jeff ak Michelet alyas Boyd. Toutfwa, aprè dram sa a, ki fèt sou plas piblik Bon Repo a, gen yon presedan bilan ki ta fè eta 2 mò, pami yo yon DJ ak plizyè lòt blese ki twouve yo nan yon eta kritik. Fòk nou di ke sitwayen sila a, li menm ki ap bay eksplikasyon, fè kwè ke, Lè yo tande premye kout bal la, moun ki te sou plas la te kouri ale lòt kote. Anpil nan yo te oblije kache pou te kapab evite pou bal bandi pa rive atenn yo. Sitou, yon gang rival ki rele Gwo Wòch. Tèt chaje! Donk, lefòmasyon se ke te gen DJ la, DJ a pa bandi li menm ok DJ a te selman kanpe bo kote ebyen eh move zafè epi sa w tande a la a se paske se tip la li te retrouve li nan move andwa epi move moman donk misye mouri jounen jodi a la m ta kapab di fok yon nèg ou fè respè w anpil pou lanmò pa vizite w. Ou konprann? Donk, se konsa yon chèf de gang mouri, se konsa plizyè moun blese, se konsa tou DJ sa a li menm ki pa yon bandi, ebyen, li pèdi lavi l paske li te retwouve li nan yon move andwa. Brèf, yè, je lache yn videyo. Non, e, m pa t lage videyo a paske nou konnen se te anpe difisil. Videyo sa l parèt trè kriyèl. Jodi a ankò m ap fè yon ti pale nan videyo sa. Je me demande mesye nèg 400 mawozo poukisa mode opératoire sila? Ou k kenbe yon sitwayen? Ou voye dife anwo l? Hee tèt chaje. Alò si gen moun mwen poko voye videyo sa bay, m ap mande nou nou kapab kontakte m sou 33 26 64 20 e pou tout moun k ap mande nimewo RL prod silvouplè. Numéro m nan se 33 26 64 20 ok donk video sa sa parèt trè kriyèl imajine w sitwayen sa ki nan machin li nèg yo mete dife nan machin nan a tout sitwayen an men misye gentan gen chans li wetire kò l e misye nan lari an l ap mache moun pa ka kole avèk li Paske tout po k sou li an premye po an dekale. Kounye a la son gwo bagay pou yo oblije al fè pou misye nan lopital pou misye pa pèdi po a. Donk nan va konprann degre mechanste lèzòm jounen jodi. Sa k ap fè malfektè yon kote, sa k ap touye moun yon lòt kote, bzak kriminèl, sa ki yo menm tou m ta kapab di anime pa yon espri de jalouzi maladiv, bon finalman se lòm. Se lòm, on accepte. E sètèn fwa gen bagay ki rive sa kapab rann 2 moun ki trè saj pi mechan. Men écoutez la vie faisant, on doit être toujours sage malgré les bons et les mauvais moments, on garde le même tempo, la même sagesse, on ne devient pas trop fragile. Brèf, antretan fòk mwen di nou ke Enspeksyon Jeneral Polis Nasyonal Dayiti li pral ankete sou ensidan ki enplike anpil polisye nan dènye manifestasyon ki òganize nan Pòtoprens ak nan lòt vil pwovens. Enspeksyon Jeneral an Chèf pnh lan, alò enspektè lan, ki se Fritz Sainfort li fè anons sila nan kad yon rankontr ki òganize pa bò kote Wo Kòmandman Enstitisyon Polisyè lan, se te vandredi. Dènye, pou kapab fè yon eta de lye sitiyasyon an epi tou evalye dispozitif sekirite miz an plas nan dènye semèn sa yo. Byen bonè nan maten, genyen Mèt Arnel Remy ki li menm tou aji an kalite davoka, jounalis Radyo Tele Zenith ki viktim daprè li maltretans pa bò kote sèten polisye nan kad manifestasyon ki òganize mèkredi pase a nan kapital peyi Dayiti e pwofite pou depoze yon plent nan IGPNH. Òm de lwa a li menm sezi pakè Pòwoprens kont polisye fotif yo tou. Mèt Arnel Remy denonse yon vyolasyon libète endividyèl e mande ak lajistis pou kapab fè tou sa l konnen pou idantifye epi tou pini koupab yo. Premyè demach la gentan ranpli la paske Mwen menm avèk Mèt Kesnay, nou te gen tan nan IGPNH, nou depoze premyè plent lan. Donk, alò, yo ba nou akize resepsyon, kòrèkteman. Kounye a la, nou nan nivo pakè de Pòtoprens, n ap depoze dezyèm plent lan. Paske yo konnen jounalis sa yo te sibi dè zak de maltretans, yo te atante a vi yo. Donk, se kabinè advokatus ki te konstitiye pou defann yo. ki konstitye pou n depoze plent lan. Aktyèlman la nou fin mande sekretè la pou l resevwa dosye a, li resevwa dosye a kòrèkteman, li ba yon nimewo. Mètnan nou va nou rand oprè di komisè responsab de la distribisyon de se dosye. Mètnan pou omwen yo voye dosye a pa devan yon komisè epi komisè lan menm pral voye, komisè chwazi an pral voye yon envitasyon bay Komisè Chérubin ensi ke lè zot polisye ki etè afekte a la patrouy pou asire la sekirite de la manifestasyon di 7 septanm. Donk nou espere ke lè zotorite di parkè asumon lè responsabilite, nou espere ke pèsonn pap pran presyon nan men XYZ paske sak fèt la li te ka rive kèlke swa jounalis la. Donk kesyon nap poze tèt nou, pat gen mwayen. Pa t gen nesesite pou yo te fè apèl a tout fòs sa a. Malgre jounalis yo idantifye yo, malgre jounalis lan di se laprès, se radyo tele Zenith, se XYZ, men nan yo tire sou li kanmenm, se la grand kesyon. Poukisa? Epi ou blese l. E itilize de bal an kawoutchou. Eske ou te gen yon entansyon? Eske ou te vle tiye l? Eske ou te vle elimine l? Donk jodi a nou menm kòm defansè dwa moun nou pa ka rete bra kwaze. par rapport a aksar, par rapport a komportement sa, parce que nous estimer que c'est des violations flagrantes des libertés individuelles. Mobilisation contre insécurité, la vie chère, arté carburant, euh, après-possible d'un pays. Initiateur, mouvement sa, yo pas si spente dénoncer comportement agent, l'audio qui d'après yo même fait usage. tout fòs yo genyen pou kapab kase mobilizasyon sila. Sa se kout kreyon Ariel Henry. Men fòk nou di tou, a chak fwa yon polisye itilize gaz lakrimojèn kont pèp la, gade tèt ou nan glas pou di ke ou itilize vyolans kont manman w, kont papa w, kont pwòp ou menm. Paske lè Ariel di w men sa pou fè, men sa pou fè, Ariel pa sanble avè w. Humm. Ariel pa sanble avèw. Moun ki sanble avèw se moun kap manifeste yo. Paske si yo pat sanble avèw ou patap janm nan lapolis. Lapolis se pou pòv. Osi senp ke sa. Bon m pap ba nou manti. M ta renmen konnen kelke swa nèg nan peyi a la gen posibilite pou ta kapab fon 100 mil goud pa mwa ki pral nan lapolis. M pa fèl pou m deplè a ankenn polisye. Se pa ke map m ta kapab di ridikilize polisye yo. Men nou konnen djòb polisye se djòb sèkèy. Se djòb moun ki pòv. Si nèg la fè l te bon l pa ta pral nan lapolis. Èske n konprann? Sinon kèlke ra eksepsyon de nèg ki ale nan enstitisyon an, lè enstitisyon sa te enstitisyon, pou te kapab fè wè. Paske sa te ka rive nèg la ap koze a yon ti fanm la a epi w tande fanm nan di w se polisye l renmen. Epi nèg la fè yon jan l al vin polisye. Men jounen jodi a la a lè w ap gade sitiyasyon an la a, imajine yon nèg ki ta gen kòb mezanmi, kòman l pral fè rete nan lapolis? Bon, antouka fò n di ke. genyen 150 polisye yo asasinen antr 2020 e 2022. Sa se kolektif Défenseurs Plus ki li menm sòti yon rapò sou kesyon sila. Epi tou li di ke gen revokasyon anviwon 1200 manbr enstitisyon sila depi avènman Frantz Elbé nan tèt pnh la. Tèt chaje, kolektif Défenseurs Plus resanse anviwon 130 ka vyolans kontr. manm popilasyon ayisyèn nan ki enplike ajan lapolis nasyonal Dayiti antre mwa oktòb 2020 e kòmansman ane sila daprè responsab pwogram estrikti k ap defann dwa moun nan. Pami zak vyolans yo genyen asasina, maltretans grav. Shaïna Etienne li denonse konpòteman ajan lòd yo vizavi popilasyon notaman, nan kad mouvman pwotestasyon yo. An konsekans, militant dwa moun nan envite direktè enstitisyon polisyè lan pou kapab pran bon jan dispozisyon pou anpeche ajisman sa yo kontinye nan lapolis lan. Yon lòt kote, Kolektif Défenseurs Plus, li menm tou fè eta anviwon 150 polisye ki asasinen pa bandi ame antre 2020 e 2022. Genyen 1200 manm nan enstitisyon sila ki revoke depi avènman Frantz Elbé nan tèt pnh la. Asasina ak revokasyon sila yo okazyone yon diminisyon efektif sa a ki deja ensifizan nan enstitisyon polisyè lan pa rapò ak tay popilasyon ayisyèn nan, daprè Shaïna Etienne. Sètadi, kantite polisyè ki genyen li pa pwopòsyonèl pa rapò ak kantite abitan ki ta dwe jwenn sekirite. Nan sans sa a, responsab la envite Leta pou kapab pran bon jan mezi yon mannyè pou rive ranfòse enstitisyon lapolis lan nan materyèl efektif pandan li presize ke sou sit li pami prezime chèf gang nan peyi Dayiti ki yo menm entèdi pou kapab antre an Repiblik Dominikèn. Nan yon mesaj li pibliye sou kont Twitter li, medya dominiken an eksprime regrè li pa rapò ak prejidis piblikasyon sila kapab koze ak ansyen senatè la ki te kandida nan eleksyon prezidansyèl 2015. Samdi aprèmidi, Jean Charles Moïse pibliye yon twit ki mande Listín Diario pou siprime foto li an sou sit li e prezante li ekskiz piblik. Natif Milo a, li menm menase pou kapab pousuiv an jistis jounal dominiken an liy si anyen pa fèt. Plizyè lòt aktè nan klas politik lan reyaji suit ak piblikasyon jounal dominiken Listin Diario. Ansyen senatè Latibonit lan Youri Latortue li menm pa aksepte ke foto kòlèg li kapab pibliye pa bò kote prezime chèf gang yo. Nou ka pa nan menm kan politik, men mwen opoze mwen ak tout ide pou ta kapab atake imaj san prèv ansyen parlemantè menm jan avè m nan. Ansyen premye minis pa enterim peyi Dayiti, Claude Joseph, entèdi pa bò kote prezidan Luis Abinader pou rantre an Repiblik Dominikèn, li menm tou egzije sipresyon foto ansyen senatè Moïse Jean Charles sou sit Jounal dominiken. Mak pase jounal la la mesye. Humm. E yo mete foto Moise nan mitan bandi. Bon Moise ou te dwe ou gentan fè nèg yo fè plis bagay toujou wi. Humm. Paske ou konnen moun sa yo. Kit jounal, kit prezidan, kit senatè, kit depite, depi l gen san dominiken k ap koule nan venn li m pa ladan l menm. Antouka genyen prezidan dominiken an Luis Abinader ki li menm aprann li nan peyi Etazini. Nan jou k ap vini la yo, je kwak se mèkredi pwochen pou kapab rankontre nan landemen vis prezidan Etazini Kamala Harris daprè sa ki soti pa bò kote la prezidans dominikèn nan yon kominike. Rankont sa se rezilta enterè prezidan ameriken an Joe Biden pou kominote karayib lan, caricom, daprè nòt ki fè kwè Abinader dwe abòde sitiyasyon Ayiti nan kad rankont sila. Rankont sa ki ap fèt nan. Mezon Blanch li konsidere kòm yon swivi rankont ant Abinader ak Madam Harris nan dat 9 jen pase a nan kad vizit prezidan dominiken an nan kad Somè dèz Amerik nan Los Angeles nan Kalifòni. Lòt dirijan nan caricom yo menm tou patisipe nan rankont sila a kote sekirite alimantè, sekirite enèjetik, aksè ak finansman te diskite nan kad rankont sila e toujou nan kad rankont sila dirijan dominiken ap patisipe nan konsèy pèmanan Oganizasyon Eta Ameriken, OEA. Epi nan maj diskisyon an Abinader ap gen pou kapab retounen an Repiblik Dominikèn pou reparti kèlke jou pli ta pou Nouyòk pou asanble jeneral. Nasyon zini bòn chans a toi abinader. Wayòm Bondye aba satan leson de la semaine. Respè pou tout jèn gason sa yo k la pou tout baz ki la respè pou yo e m di jounalis yo sa deja nou pa la pou nap kenbe yon bra miko fòk nèg yo mete inivèsite pou nou lè n fin kenbe bra miko a pou nal nan inivèsite pou n pran bon kou Pou n pa la pou n ap sèvi tchoul yo. Paske nou gen konesans, nou jèn gason, nou ka itil peyi a, demen si nou ka senatè, nou ka prezidan, nou ka nenpòt bagay nan peyi a. Sa vle di ou, n ap di nèg yo, nou tèlman konprann nèg yo, Letènèl fè nou tèlman konprann nèg yo, nan jalouzi yo t ap fè a, Se nan mitan nou yo vini vin fè jalouzi a. M ap di nèg yo, nou tèlman wè yo klè, yo voye Aristide ale, yo te nan raje avèk Michel Martelly. Mwen di nou gon pakèt gason makomè anndan peyi a, fòk nou denose yo. Se pantalon yo mete, men se jip. Martelly te gentan parèt deja ti bout jip la. E n ap di tout nèg ki konnen k t ap rele aba Martelly, Aba Martelly nan tout 4 kwen peyi a ki te di Martelly se kriminèl, Martelly se vòlò, Martelly se asasen, se menm prason, menm prason kraze nan bouyon yo ye pou okipe yo. Jounen jodi a, lè nèg yo ta prele nan lari ansanm avèk nou, e pa pou tèt gaz la. Se yon jalouzi ki ap mennen nan mitan nou, nou menm nou konnen batay nèg yo te vin batay, epi tou se avèk mari yo t ap pale. A pati de jodi, nou pap rele André Michel André Michel, nap rele l Marie Michel. Marie Michel son visye li ye. Marie Michel konnen lè l te di li pa pral nan fèt la pa pou gaz. Se mari l ki te rele l pou y al nan anbyans. Epi tou l tou pase kòd la sou nou, li di l pa pral nan fèt. Pandan l te di pa pral nan fèt la, men l anndan kalbas siwo a, yon galon gaz ap vann 300 dola. La a nou nan fèt wi. La a nou nan fèt, Andre Michel. Marie Michel. Nou deja di w sa deja, ou pa rele Andre Michel, se Marie Michel pou tout blòdè rele Andre Michel. Paske yon gason dwe gen nen nan figi w. Yon gason dwe onèt. Yon gason dwe kanpe an gason. Paske depi lontan lè wap di, nou pa nan fèt, nou pa nan bagay gason la. Se sa k fè nou di, popilasyon ayisyèn nan, le 11, son jou li ye pou nou, son jou yo te met difan anndan pi gwo legliz anndan peyi a. Kote verite t ap pale. Kote yo te di lè lajenès fin fè etid yo, fò yo jwenn yon inivèsite nan peyi a pou y ale. E pa Sendomeng pou yo voye nou. Sa vle di w l ap di nèg yo. On sak diri ap vann 750 dola. On galon lwil ap vann 400 dola. Lè Aristide te la, yo pran lari, yo di Aristide pa vle pèp la manje. Marie Michel, tande vwa nou. Marie Michel, ou te vin nan mitan nou. Kote diri a? Kote gaz la? Kote pwa a? Kote inivèsite? Kote wout? Pa gen bagay konsa. Sa vle di w? N ap di gason makomè yo, nou konprann yo, nou konprann jwèt la. Laboujwazi te gentan di nou sa deja. Yo di depi nèg la rive nan filozofi, yo gentan pase men anba bouda l kont pèp la. E kounye a nou wè verite laboujwazi yo t ap pale. Mari Michèl, chonje, lè w pa t jwenn moun pou te jije, e nan mitan nou vini. Pou Martelly te ka wè w. Paske nou konnen, ou menm a Martelly te fè w sèl nan raje 2004. Martelly pa t janm vin wè madanm ni, e ou k te sèvi Martelly kòm madanm. S on jalouzi k t ap fèt lè w t ap di, Jovenel Moise e pou ale. Nou pa nan masisi la. E militan k t ap mande pou Jovenel ale. Se militan k t ap mande pou Jovenel ale. Lè w gason ap pale, ou dwe wè se yon gason k ap pale. Mateli kanpe devan le mond, li pat ko menm nan kanpay, Mateli di se gason l renmen pran. Avle di w nèg yo te fè tout vi yo 2004 nan raje pou Mateli pa kenbe zòrèy yo, nèg la tap rele aba Mateli lal jwenn Mateli lal nan djòb, nap di Marie Michel nou konn jwèt la, Site Solèy, Lasalin, Bèlè, Tokyo, Solino, Matisan konn jwèt la e nap pase w lòd anndan peyi a. Depi se mouvman kap fèt anndan peyi a, Nou pa bezwen lidè rabolotcho, nou pa bezwen gason, fanm sa yo k ap vin nan mitan nou. Depi yo vin nan mitan nou, sa pèp ap fè yo pou gaz la koute. N ap bati, n ap fè jenaj, n ap koupe poul, n ap fè pakolòj sa yo. Ayiti p ap peri, Ayiti pa ka peri, Ayiti pa ka. Gade, lè m te piti, m te gonfle, m te konn al ladan l la, M sonje lè manman m avè m e nan yon magazen l mande pou m al pise. Pouvwa phtk! Barak ou netwaye twalèt e nan vil la yo lage l. Aprè tranbleman de tè a nèg yo kraze peyi a. Kòb nan men yo, yo pa fè anyen epi tou katye popilè yo di se Aristide nou bezwen, lavi ou lamò, Aristide. Ameriken! Aristide se wa tande! Aristide se wa tande! Lafrans!